Bon nou di tout moun yon bèl bonjou, byenvini sou chanèl Inyon 109 Se sou Inyon 109 nou pral prezante w vil Fondèblan Se yon vil ki sitiye l nan sid e depatman sid peyi a, Ayiti E nou menm ki se moun Fondèblan nou mande w pou abòne avèk chanèl la paske se nou ki pou voye lakay monte Non pa mwen se Racy, yo konnenm sou ti non sa Racy men nonm se Racilien, bon moun Fondèblan ki konnenm yo konnenm sou non Racy kap koute e kap koute m salye nou tout ki pral gade e koute video sa, nou ap m espere nou ap pataje video a, nap abòne sou chèn nan e nap like. E chanèl la se yon chanèl ki la pou fè pwomosyon pou kilti lakay, tout sa k ap pase, defwa nou bay tout kalte, depi ki gon evènman nou toujou la, gen nouvèl defwa e nou brase lide. Ou konnen, fot de tan nou pa tèlman branche souvan men n ap kreye posiblite pou nou ka toujou konekte avèk fanatik yo. E Fond des Blancs, nou toujou nou pral pale de Fond des Blancs, se yon koutwazi de Triade Palace Hotel ki se yon nouvo otèl ki nan Fond des Blancs, ki siti, ki sitiye kò l nan zòn Mirye. Sou moun ki konn Mirye byen, se pa lwen, se pa, se pa lwen, se kòm a pye, se kòm 5 a 10 minit a pye de Senton. Moun ki konnen Fondèblan byen, Senton. E si w pran moto, sa va koute w 3 minit, 4 minit. Depi ou rive kafou, depi ou rive kafou Monstignac, depi ou di w pral nan Triade Palace, nenpòt chofè ka montre w, mennen w lòtbò a dirèkteman. So. Son otè ki fèk louvri vrèman e Fondè Blan ap eseye avanse, gen anpil ti bagay k ap fèt. N ap eseye prezante yon ti videyo tou kout jis pou n ka pale enptipe de Fondè Blan e se enpe sa nou pral fè, pale enpe de Fondè Blan pou jodi a. Ou menm ki gen kòmantè pa bliye, sa se byenveni lè w ap antre nan vil, nan bouk Fondè Blan. Epi nou gen yon espas de lokasyon si w bezwen lwe pou fèt, whatever sa w bezwen fè a. Epi w ap tou jwenn bon ti byè ou, bon ti manje ou, bon ti manje, bagay serye pou manje si w fè kòmand ou. Epi, otèl la la, se pou tout moun. Se otèl ti pri pèp la. Sa se villa Senton. Lè a n ap pale w de Fondèblan. Sa se Yon ti kout video nap montre w sa se mache a, sa se mache a ki pa lwen lopital la pa dèyè mache a epi sa se te jou mache li te ye e nou gen moun yo ka ap vann nan mache a nan lari a so ou konnen kòman mache ye ayiti se konsa moun yo ap chèche degaje yo pou yo jwenn lavi yo pou yo ka bay timoun manje. E konsa bagay la ye, Ayiti pa gen travay, pi fò bagay yo se komès, komès, komès, komès, komès. De tout fason, ou menm ki konnen Fondèblan deja, w ap deja wè ki sa n ap pale ou, de ki kote n ap pale. Ou menm ki poko konnen ni, sa se ansèy otèl la ki nan lari a. Depi ou pase Senton. Se sa, e kòm kòm mwen di nou, se koutwazi de Triyad Palas, e nou di tout moun si nou kapab abòne sou chanèl la, am subscribe and pataje e videyo a, nou di tout moun mèsi. Si w menm ki gen kòmantè, sijesyon, ou ka toujou fè nou, n ap toujou ka reponn ou, e si w gen lòt sijè nou ka diskite, ou ka ou kapab Ou kapab pataje avèk nou si w ta renmen patisipe avèk nou. Nou konn fè de emisyon men se pa souvan men nou kapab fè yo kanmenm. Se fot de tan, nou di mèsi a la pwochèn pou yon lòt videyo sou yon lòt sijè.